Malfini p ap sot kote l soti pou l vin mete poul deyò nan kalòj li. Manb nan popilasyon Fermat touye ak kout manchèt epi wòch yon kidnapè aprè li fin kidnape yon dam nan zòn Fermat 55 ki ta prale nan mache. Daprè sa temwen ki te sou plas rapòte, machin kidnapè a te an pàn pandan li ta prale ansanm avèk viktim nan e se lè sa a popilasyon an pase alaksyon e sa w tande a touye kidnapè, rekipere zam e non sèlman sa tou libere dam yo te kidnape a. Pakè Pòtoprens resevwa 3 dosye kòripsyon ki soti nan ULCC. Pami yo, dosye Immaculat Cantave, manman ansyen senatè Youri Latortue ak ansyen DG dwàn Romel Bell. Jacques Lafontant ki fè anons lan fè konnen deja gen sibtiti k ap travay pou transfere dosye a nan kabinè enstriksyon. Grèv grefye yo ap rapousuiv 18 jiridiksyon andedan peyi a. Prezidan Asosyasyon Nasyonal Grefye Ayisyen ki nan vil Okay, Jean Théry Tansil kritike responsab manb gouvènman an ki refize respekte angajman l nan kad pwotokòl dakò yo te siyen ak grefye yo depi nan lane 2015, ajisteman salè, pi bon kondisyon travay se kèk pami angajman ki te pran nan pwotokòl sa. Ministè Jistis ak Sekirite Piblik mete yon kominike deyò fè obligasyon a komisè gouvènman 18 jiridiksyon nan peyi a pou yo verifye kontabilite grèf, kou ak tribinal yo. Komisè gouvènman yo dwe voye rapò grèf yo bay Ministè Jistis sou pèn sanksyon, jan atik 26 dekrè 22 out 1995 sou òganizasyon jidisyè ayisyen an mande sa. Aine, ki se prezidan Asosyasyon nasyonal majistra ayisyen yo, ki t ap reyaji sou kominike sa a, raple minis jistis lan dekrè sa a te deja ann aplikasyon kidonk grefye yo toujou fè travay yo kòmsadwa. Li espere se pa chantaj minis lan ap fè grefye yo, ki an grèv. Plizyè tribinal de pè fèmen pòt yo akoz fenomèn ensekirite k ap taye banda nan divès kote nan rejyon metwopolitèn nan ak kèk vil pwovens. Sitiyasyon sa a entèpele asosyasyon jij de pè yo ki mande otorite konsène yo pran dispozisyon pou rezoud fenomèn ensekirite a andedan peyi a. Nan okazyon 2 lane egzistans Rasanbleman Nasyonal, Madan Sara ansanm avèk. peyizan yo, responsab yo prezante bilan travay yo reyalize pandan 2 lane sa a, yo te tou pwofite denonse diferan pwoblèm Madan Sara ap konfwonte tankou ensekirite, lavi chè, elatriye. Medam, matmwazèl e mesye, se tout detay sa yo nou pote pou ou, mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa a ki se te Machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pousyè. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen fèt nan dlo, men depi m rantre nan dlo, mwen disparèt. Mwen fèt nan dlo, men depi m rantre nan dlo, mwen disparèt. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Aprè dife fin pran nan Bèlè frèzesè byeneme chèf de gang Babekyou soti nan silans li pase pran Pyè Esperans, Mariolène Gilles ansanm avèk jounalis Roudy Sanon. Pou plis detay an nou tande l nan mikwo laprès. do chak maten e poze Pyè Esperans kesyon sa lè l pran nom li mete nan masak Lasalin èske l te mennen bon jan ankèt? Èske l gen bon jan prèv? Èske l ka pwouve ke on fwa mwen menm Jimmy Cherizier Le 13 novanm 2018, mwen te anndan Lasalin, mwen t ap fè masak. Kòm ou di konsa ou pa ka tande lè moun di e Pyè Esperyans ki met zam lan menm. Bon m eksplike w kòman m revoke nan lapolis. M revoke nan lapolis aprè rapò ki sòti sou mwen pou masak Lasalin. Kontrèman avèk moun ki panse se pou Gran Ravin mwen revoke. Operasyon Gran Ravin nan fèt 13 novanm 2017. Aprè operasyon Gran Ravin yo ban m 6 mwa sispansyon san sòld. Aprè m repran travay, okontrè m vin gen pwomosyon, yo vin mete m responsab operasyon nan baz udmo batiman. Se nè ke an 2018, lè rapò tèt anba Pierre Esperance Zamou, Alyo, la sòti e ke lapolis pral ban m yon konvokasyon, kòm mwen gentan konnen e ke si m te reponn konvokasyon li t ap arestasyon m pa reponn li. Ban m tou rakonte w sa, pou lapremyè fwa sa fèt nan lapolis e ke gwo otorite k pral gad videyo sa ap tande sa m ap di an. Yo konvoke m yon samdi, pandansetan enspeksyon jeneral travay vandre e e lendi jiska vandredi. Sa vle di kisa? Se te yon konbinezon klè pou arete m. Lè Pyè Esperans fin sòti rapò sou mwen, sou masak Lasalin, li pa kontante l de sa. Pyè Esperans kontinye al nan dcpj, li fè presyon sou dcpj pou yo mete yon avi de rechèch dèyè m. Nan avi de rechèch yo met dèyè m nan, yo mete vòl a men ame. Mwen menm Jimmy Chérisier, m poko janm vòlè nan vi m. M poko janm fè kidnaping nan vi m. M pako janm fè okenn zak sal. M poko janm tiye moun pou lajan. Nou wè chak lè m pale de sa, nou wè sa m di? M poko touye moun pou lajan paske m pa yon sen. Oke ou di. Sa vle di kòm ou di ou gen esperyans se a Lyon. Epi ban m ba w, ban m ba w istwa. An 2006, m t al pran yon fòmasyon nan dwazimen. E te rnddh fè esperyans a Maryland Gilles potko divize pou lajan, pou vòlè. Yo te met tèt yo ansanm. Nan echanj ki t ap fèt, m te pran lapawòl epi m t ap rakonte Maryolèn Jil sa. Te gen Fritz Jean alepòk, e pa Fritz Jean Montana non, Fritz Jean sa l te enspektè jeneral an chèf Polis Nasyonal Dayiti. Epi m te m te pran lapawòl, m te di Maryolèn Jil, ou wè zam ki sou mwen an, l legal. Ou wè w ap mache fè polisye abi, fè revoke polisye. Ou wè jou nou fè revoke m mal, m ap pran zam nan. Ilegal paske mwen menm se zam mwen konn manyen, se metye zam mwen fè, map kenbe zam pou rès vim. E poutèt sa zam ki nan menm lan mpoko janm vòlè avèl janm di nou an, mpoko janm fè kidnaping avèl. Okontrè zam pam nan menm se pou sam genyenl menm poum goumen kont kidnapè. Paske se se vagabon tankou Pierre Esperance zanmiw, alyew. Se vagabon sak met peyi a konsa. Se vagabon tankou Pierre Esperance zanmiw, alyew ki afebli enstitisyon sak rele polis nasyonal dayiti a ki fè jodia kidnapè sou moun konsa. Ok frem. Kom ou se yon neg m swiv anpil e m swete komsi ou ap pale fo. Le w ap pale fo, fok ou pa detwi moun. E m swete ou pa janm detwi moun paske m konn tande w di ou pa konn detwi moun. Kounye a kom Pierre Esperance se alyo Ezanmi w, al mande Pierre Esperance si m te janm met pye m Lasalin. Men jodi a ou we l klè. Andre Michel, Majorie Michel, Rosemila Petitfrè, tout ekip ki te bezwen dosye pou mete sou prezidan Jovenel Moïse lan, e sa k fè yo fouye non m nan masak Lasalin. Men jodi a se yo k met tèt yo la avèk phtk pou kraze peyi a. Ou pa wè jan kidnaping nan fon? Enben nou menm nan Jenèf e goumen sa n ap fè. Goumen nou p ap bay zòn nou yo pou vòlè, pou vagabon vin ap kidnape moun. E sa nou di. Ok. M te chwazi reponn nou gwo jou fèt mwen an. Epi nou konn sa l ye deja. Ankò yon fwa, sè m, frè m yo, pitit mwen, moun k ap sipòte m yo, m di Gran Achitèk la mèsi. Nou wè jan m ye deja. M fèt kare konsa. Chak ane. E m ap wè plizyè ane konsa toujou. Ok. M di Gran Achitèk la mèsi. E m ap wè plizyè lòt sa yo pou m bay. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Kisa ki manti, kisa ki verite? Kiyès kap bay verite, kiyès kap bay manti? Antouka, medam, matmwazèl e mesye jan ti pwovèb kreyòl la di l, tou manti pa fon se laj li laj, depi nou gen pasyans nap arive jwenn laverite. Jan ke m te anonse w, manb nan popilasyon Fermat la touye ak kout manchèt epi wòch yon prezime kidnapè apre li te fin kidnape yon dam nan zòn Fermat 55 ki ta prale nan mache. Daprè sa temwen ki te sou plas rapòte, machin kidnapè a te an pàn pandan li ta prale ansanm avèk viktim nan, e se lè sa a popilasyon an ki t ap suiv aksyon an touye kidnapè a e sa w tande a, rekipere zam ansanm avèk lòt materyèl e moun yo te kidnape a yo libere l donk frèzesè byeneme. Popilasyon ayisyèn nan bat bravo pou moun Fermat ki poze gwo aksyon sa. Nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye lajistis, Komisè gouvèneman Pòtoprens lan Jacques Lafontant fè konnen li resevwa 3 dosye kòripsyon ki soti nan ULCC, pami yo dosye Immaculat Cantave, manman ansyen senatè Youri Latortue ansanm avèk Ansyen DG dwàn Romel Bell chèf pakè a anonse gen sibtiti k ap travay pou transfere dosye yo nan kabinè enstriksyon Mèt Jacques Lafontant nan mikwo Josué Belamour. Se yè nou resevwa pa mwen de 3 dosye ki gen a wè ak kestyon de kòripsyon ki soti nan ULCC. Dabò dosye ki konsène CAS, Madam Edwine Tonton Li te mande pou komisè gouvènman yo kapab opere sezin kabinè denstriksyon sou dosye sa yo. Nou reponn minis lan, nou defere a enstriksyon an maten an. E deja gen yon sibstitu ki anchaj de dosye sa yo k ap prepare RI yo pou kapab defere yo konfòmeman a lalwa nan kabinè denstriksyon. Sa se kesyon sa m te bezwen soulimen m antreteni avèk laprès pou m di ke. pou m te voye yon siyal bay popilasyon an, kominote entènasyonal e minis mwen patikilye ke dosye yo p ap dòmi, yo p ap ret nan tiwa pakè a e nou ap defere yo kareman e deja gon sibtiti ki alèv k ap prepare RI pou yo voye yo kabinè denstriksyon. Lwa ki kreye ULCC a an son atik an sè zatik 11 e 12 di ke ULCC dwe travay an etwat kolaborasyon. avec les parquets de la République et la police nationale. D'accord Il dit, en tout état de cause, il faut qu'il déférer, faut le déférer dossier à la justice. Hmm? Or, la porte d'entrée, justice là, c'est quel lié. D'accord la loi dit, mais autorité judiciaire qui est là pour, pour exercer le pouvoir judiciaire. D'accord Ce sont les commissaires gouvernement, les juges de paix, et les juges d'instruction, etc. D'accord Donc c'est ça la loi dit, même monde qui l'a pour exercer le pouvoir judiciaire. Donc la porte d'entrée des dossiers pénaux, c'est par quel lié. C'est pourquoi dans l'étendue PAMLA, PAMLAN, est pour déférer tout dossier, l'instruire instruit sur eux, il sur eux, sur des soupçons de corruption, pour le déférer à la justice. E se sa l fè jodi a. Li voye yo alajistis paske li pa ka enstwi, li pa ka li menm pou l ap envestige, pou l pouswiv an menm tan. Dakò? Donk li gen pouvwa denvestigasyon sou dè soupson de kòripsyon e mwen m gen pouvwa de pouswit. Je suis en poste et je suis, j'exerce ma fonction de commissaire du gouvernement. E jodi a ou poze m kesyon, se mwen k ap pale nan biwo a la. M pa usurper yon fonksyon e minis mwen ban m ekri m ban m ak, li ban m. Li banm ak, li banm enstriksyon sou de, sou de kòrespondans ke yo ba li, li ekri yo ban mwen, li mande m aji sou yo, ba li enfòmasyon etsetera. E mwen menm tou m an pòs, si m an pòs, si m, si m pa komisè konnen vin pran m la mete m deyò. Ou dakò? Nenpòt moun kap, si mwen menm m pa an pòs, m pa an fonksyon, si m pa komisè gouvènman, fè yon nenpòt moun vin pran m mete m deyò kounya, e m prale. Depi l an dwa mete m deyò m prale, depi l kapab mete m deyò m prale. Grèv grefye yo ap pouswiv nan 18 jiridiksyon peyi a akoz leta ayisyen jiskaprezan pa vle respekte angajman l nan kad pwotokòl dakò yo siyen ansanm avèk grefye yo depi nan lane 2015. Ajisteman salè, bon kondisyon travay se kèk pami angajman ki te pran nan pwotokòl akò sa a. Daprè prezidan Asosyasyon nasyonal grefye ayisyen yo nan jiridiksyon Okay, Jean Théry Tansil, lanse yon apèl bay otorite konsène yo pou yo pran responsabilite yo nan dosye sa a pou grèv la kapab leve. Jean Théry Tansil te pale nan mikwo korespondan nou nan vil Okay, Jean Vanel Soliman. Nou nan sitiyasyon difisil, nap mande leta ayisyen pote kòl dakò nan jwenn non. Nou gen yon stati ki te o nivo chanm dè depite a nou depoze depi 2015. Chanm depite a ale li pati an vakans li pa janm vote. Li ale manda l fini yo pa janm vote l. Kounye a la konsèy dè minis la fè tout asenn jounen yo ka adopte l nan konsèy dè minis stati grefye yo pou nou kapab gen yon stati legal ki kapab rekonèt nou pou nou afè tout asenn jounen moun ayisyen ap di Grefye toujou nan grèv, men yo pa konnen efò grefye yo fè pa le byè de mèt Mathe Aine pou fè pou n gon stati. Ki sa k fè stati sa nan Ministè Lajistis, Son Ekselans PM Ariel Henry pa ka reyini pou l vote stati a pou grefye yo kapab retire kò yo nan grèv. Otomatikman nou gon stati ki vote, lè gen rekonesans legal. E sa fè nou menm grefye nou toujou ap di. Nou pa gen pwoblèm pou n al nan CSPJ. Men pou n al nan CSPJ, fò n gen yon manm nou syeje onivo CSPJ. Pako, reprezantan jij de pè yo gen yon moun, yon manm nan CSPJ. Reprezantan komisè gouvènman yo gen yon manm nan CSPJ. Reprezantan tribinal sivil yo, dwayen yo, gen yon manm nan CSPJ. Kou dapèl gen yon manm nan CSPJ. Kasasyon gen yon manm nan CSPJ. Poukwa pa nou menm? W ap gade yon manm dwazimen ki ò sistèm ekstrajidisyè, li gen yon manm nan CSPJ. Poukwa pa lè grefye ki se lè poumon di sistèm pa gen yon manm nan CSPJ? Nou prè pou n al nan CSPJ. Men pou n al nan CPJ fò amande tèks lwa sou pwoteksyon lavaj estati a, pou yo amande l pou kapab ban nou yon reprezantan nou nan CSPJ lè reyinyon ap fèt pou kapab pale de nou. Paske nou menm nou santi ke san nou menm pa gen sistèm jidisyè ayisyen. Paske le grefye se pa sa moun yo ap di, le komandè Montel ap di, prene les notes. Le grefye li osi jeneral, se yon achivis, se yon kontab, se yon sekretè. Grefye a osi ale o dela de la. Nou mande ke pou leta ayisyen, pwotokòl la kòl te siyen le 5 novanm 2017 sou Eddy Fortuné a, pou l pran pwotokòl la konsa an konsiderasyon pou nou menm grefye moun kapab konnen ke nou santi n fyè. Paske sa revandikasyon nou dwe konnen se nominasyon 2 grefye ki te fòme nan premye pwomosyon lekòl majistati a. Se kat de debi n ap mande. Se bon kondisyon de travay. Pa egzanp grefye vin la pa gen biwo. Grefye a se li ki responsab akèy nan tribinal la. Anvan pou grefye pa gen biwo, e li responsab akèy nan tribinal la. Grefye a, madanm ni malad. Li paka mennen pitit li lopital paske kat asirans OFATMA, lè nan OFATMA nou moute oubyen nan OFATMA, nou pa mande ogmantasyon salè, nou mande ajisteman salè. Paske nou ale odela de sa, pandan map pale avèw la, pou peye yon taksi pou grefye a vin travay la, fòk gen 100 goud. Salè nou te gen do le tan e te 25 goud, nou te peye pou nou te vin la. Nan yon korespondans li voye bay komisè gouvènman kou ak tribinal 18 jiridiksyon peyi a, Ministè Jistis fè obligasyon pou verifye kontabilite grèf kou ak tribinal yo. Komisè gouvènman an dwe voye rapò grèf yo bay Ministè Jistis, sou pèn sanksyon jan atik 26 ak dekrè 22 out 1995, jan òganizasyon jidisyè yo mande sa. Komisè yo dwe gen kontwòl grèf yo daprè menm dekrè sa. Aine ki se prezidan Asosyasyon Nasyonal Majistra Ayisyen yo ki t ap reyaji sou dosye sa raple ministè jistis dekrè sa te deja an aplikasyon kidonk grefye te toujou fè travay yo kòm sa dwa li espere se pa chantaj minis lan ap fè grefye yo ki an grèv depi plizyè mwa ebyen prezidan ANAGH la fè konnen okenn komisè pa ka mande yon pwodui rapò jan minis la egzije komisè yo sa. N ap raple pou otorite yo se pa jodi an l ap rantre an aplikasyon ke l te deja daplikasyon atravè tout tribinal yo. Men, se ministè de la jistis ki gen pou misyon pou li nome moun ki genyen ki pou aplike dekrè sa a ke li menm li pa janm fè. Nan nivo tribinal premyè enstans yo, amand yo gen amand ki yo peye dirèkteman nan DGI e genyen tou ki antre nan tribinal yo. Grefye an chèf lan toujou vèse kontribisyon sa yo a la DGI e sa k pou antreteni tribinal la yo pran yo. E si w ta pran konsta yo gen yon pati nan kòb konsta a ki pou jij de pè a e gen yon lòt pati ki pou grefye an. Tout sa yo nou kwè ke yo fèt selon lalwa. E si tout fwa ke gen yon kòlèg ki ta komèt yon enpè, y ap jis raple li a lòd pou yo di l men ki sa l gen pou l fè. Men se pa kèlke atik ki petèt an favè oubyen nou swete pou ministè de la jistis itilize pou fè nou chantaj pandan ke nou nan grèv lan, men nou swete ke se lalwa an antyè pou otorite yo nan ministè de la jistis aplike an favè nou menm grefye. Jodi a nou nan grèv. Pa gen pèsonn komisè gouvèneman ki kapab vin mande nou pou nou al bay rapò oubyen pou nou travay paske al pwodui rapò w la se travay li ye men poutan nou nan grèv sa son dwa nou genyen pou nou mande avèk otorite yo e nou swete tou ke minis jistis lan menm pou l kenbe mo l paske se minis jistis lan menm lan 2017 ki te pran angajman l pa rapò avèk akò ke nou te siyen ki te di nou l ap mete akò sa an aplikasyon e depi nan ane 2017 nou ta pral jwenn yon kat de debi. E gen yon ogmantasyon gradyèl ke nou t ap jwenn. Se menm minis Jista a tou, lan 2019, ki te di nou l ap nome tout grefye ki fòme lan lekòl majistrati yo e ki ap bay pwomosyon avèk lòt grefye toujou e k ap mete akò 2017 lan an aplikasyon avèk tout akò 2019 lan. Se menm minis jistis sa a tou ki te pran angajman l lan akò 2017 lan pou l te fè swit legal avèk stati grefye an pou yo kapab pibliye l nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur. Se menm minis jistis sa tou nan mwad me 2022 ki te pran angajman l devan tout nasyon an, devan grefye yo, ki te di nou li deja pase lòd avèk otorite yo nan ministè dè finans pou oktwaye kat de debi an avèk nou, pou ogmante salè nou, ke li deja fè lèt pou nome grefye kòm sibtiti komisyè gouvèneman, grefye kòm jij yo, se CSPJ menm ki te. trete dosye anviwon 45 grefye e l te soumèt yo bay Primati, Primati te defere yo nan Ministè de la Jistis e Ministè de la Jistis te deja redije tout lèt sa yo retounen yo nan Primati ke Primati pa fè ka de yo. Ke Minis Jistis lan kenbe pawòl li pandan ke nou menm, n ap fè tout travay nou gen pou nou fè yo selon lalwa e n ap respekte lalwa. Pi lwen, Asosyasyon jij depè yo di yo ap apiye grèv grefye yo k ap egzije pi bon kondisyon travay, ogmant ogmantasyon salè pou site sa yo sèlman. Genyen Jean Paul Jean Kesnel ki se prezidan asosyasyon an ki kritike responsab yo nan leta a ki pa deside satisfè revandikasyon grevis yo nan kad akò yo te siyen ansanm avèk grefye yo. Ann koute Jean Paul Jean Kesnel. O nivo Asosyasyon Jij de Pè Ayisyen yo, nou apiye kare bare grèv grefye yo k ap mande de bon kondisyon pou yo travay e de kondisyon tou pou lavi yo vin miyò. Donk se nan kad yon antant avèk Ministè Lajistis ke Grefye yo te chita e ministè la te pwomèt yo eben pou amelyore e kondisyon de travay yo e kondisyon de vi yo. Bon, malerezman, anyen pa di, sa ki vin oblije ke yo rantre nan grèv. Maintes reprises, yo sone sonèt dalam nan pou ministè lajistis tande yo, malerezman, anyen pa di. Donk, malgre enpak grèv grefye yo genyen sou fonksyònman, tribinal yo, ebyen Asosyasyon Jij de Pè Ayisyen yo deklare l solidè avèk gwoup danplwaye sa yo ki ap mande meyè kondisyon de travay e meyè kondisyon de vi yo. E asosyasyon an ap mande Ministè Lajistis pou l respekte pawòl li pa rapò a pwomès ke l te genyen e avèk asosyasyon grefye yo e avèk asosyasyon e ki genyen komisè gouvènman yo ladan l. Se moman pou nou rantre nan depatman Nòdwès peyi a, genyen plizyè endividi ame ki pote ale yon mago lajan yo te pran nan men Yously Valmont, sekretè nan biwo konpasyon nan komin Mòl Sen Nikola ki tap soti nan vil Pòdepè. Enfòmasyon kap sikile fè kwè se mari sekretè a, ki ta monte yon konplo ansanm avèk divès lòt endividi mal entansyone pou kidnape pwòp madanm li, popilasyon an ki te veyatif te depoze lapat sou yo aprè yo te fin resevwa anpil chaplèt nan men popilasyon an remèt yo bay fòs de lòd yo nan Mòle Sen Nikola. Korespondan nou Jèbson Peti nan Pòdepè ap bay plis detay. Plizyè endividi ame pote ale yon magogo lajan anba men Yosely Valmont ki se sekretè yon biwo nan Konpasyon nan Mòl Sen Nikola. Enfòmasyon k ap sikile ta fè kwè se pwòp mari li ki ta monte konplo a avèk divès lòt endividi mal entansyone pou kondane, kidnape, pwòp madanm li. Endividi sa yo ki twouve yo nan antre vil lan nan moman aksyon an ta fèt la te arive brake yon fo zam souz li epi pete kouri avèk yon bon valè lajan. Popilasyon an ki te vrèman veyatif te poze lapat sou yo e aprè divès kout makak yo te rive remèt yo bay fòs lòd nan Mòl Sen Nikola. Pou koulya, endividi sa yo ap reponn kesyon lajistis nan Mòl Sen Nikola, kote y ap transfere dosye a nan vil Pòdepè pou ba yo santans yo merite. N ap raple, Mòl Sen Nikola se yon komin kote ensekirite ap vale tèren gwo midi, vòlè pa sispann brake zam epi mete dlo nan zye popilasyon an. Depi Mòl Sen Nikola, depatman Nòdwès, Jepson Petit, Tag 509. Medam matmwazèl se mesye byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a gade imaj sa ebyen ok lapolis ebyen ok enstalasyon de nouvo responsab a la tèt de lawondisman de kwadèboukè pa gen pwoblèm komisè ok franselbe pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm Humm li pral met sekirite nan kwadèboukè pa gen problèm non chèf la kontinye frape ay granmoun yo kap mennen kite yo mennen se moman nou degaje nou hahahaa eeyy ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sa frèz e sè byeneme nou mele wi kwadèboukè men moun ki responsab sekirite nou dakò ok se mesye sila ki pral mete ebyen sekirite nan Kwadèboukè. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Evenson Jean ki se responsab Obsèvatwa Jenès Ayisyen an, Mèt Evenson eksprime kè kase li genyen pa rapò avèk fason jèn yo kontinye ap kite peyi a pa pil e pa pakèt. Sitiyasyon peyi a ap viv jounen jodi a grav Anpil dapre òm de lwa ki kwè se yon nesesite pou tout fòs viv nasyon an rasanble pou sove peyi a, Mèt Evenson Jean. Pwoblèm de sekirite ki gen anndan peyi an, di son bagay byen kalkile paske mesye yo kote yo ye, jenn gason, jenn fanm kote yo ye, nan zòn kote yo rete, nan klas kote yo sòti ki sòti nan menm klas avèk nou. jodi a ki gen gwo zam nan men yo se pa yon ti zafè l ye se de dirijan politik nou konnen sa ok bagay yo pale se de dirijan politik se de moun ki nan sektè prive se de moun ki nan entènasyonal ki ba yo zam nan don mentnan lè w pran de moun ki pa gen anyen nan tèt yo ki pa prepare pou ba yo zam ki sa w di yo fè avè l se pa de moun ki fòme se pa de moun ideyolojikman k ap mennen yon batay pou peyi donk mentnan yo itilize zam nan e lè w ap gade gen de nèg ou wè lè w wè nèg la tou sal atè a nan la a yon sandal nan pye l. Epi se di pou mwen yon gwo zam nan men l ki vann 6 mil dola, 10 mil dola e menm 15 mil dola. Donk ou pral konprann se de moun yo itilize, se de viktim yo ye. Dou nou menm ki sa n ap fè pou pèmèt ke nou sòti nan sa nou ye jodi an la. Eske ki enplikasyon ou panse jenès la ka jwe nan jwenn solisyon a? Bon lè n ap pale a nou pa pale de jenès la sèlman, n ap pale de ayisyen an sòt men lè n ap pale de jenès ki s on sektè. Nou menm youn nan misyon nou genyen se travay avèk jèn yo nan inivèsite a, nan tout espas yo pèmèt ke yo kòmanse gade bagay a yon lòt fason. Paske kisa nèg yo kite pou nou la? Nèg yo kite ke ou vin pa wè w antanke Ayisyen. Ok? Èt Ayisyen ou pa wè sa. Ok? Donk mentnan se ale Chili, ale Brezil oubyen antre nan yon baz gang pou fè sa w sa e ke moun yo pa dwe fè. Donk jodi an fòk nou gade pwoblèm nan paske depi gen pwoblèm gen solisyon. Ok? Gade pwoblèm nan, dyagnostike l epi gade ansanm. Solisyon an pa nan men m. Ok? M son eleman. Estrikti n ap pale la se de eleman n ap travay, fè de konferans, fè de fòmasyon pou jèn yo. Pou yo ka konprann, pou yo pa rantre nan sa ki gen la. Men jodi an se tout moun ki pou enplike yo ki pral pèmèt ke nou jwenn, nou palye sitiyasyon ki. Ok, nou sot fè 2 joune de refleksyon, m kwè se te 5, 6 fevriye, sou menm pwoblèm sa a jodi a avèk CJAP. Jodi a ou pa ka di yo pa deplase kite peyi a. Nan yon sitiyasyon konsa la, yon pwoblèm de sekirite ki gen anndan peyi a, kidnaping, mizè, grangou, jenès sa a pa ka jwenn travay. Jenès la pa gen yon espas vre pou l reflechi. Si w pran inivèsite a, ki se yon espas de rechèch, de refleksyon e de deba. Jodi a se anndan inivèsite a mesye yo antre yo tiye moun. Pa egzanp Gregory Saint Hilaire pou n site sèlman anpil lòt. Men gen yon etidyan k fèk sot mouri la ok. Donk ki se yon avni peyi a. Men eske sa a mande n ap gade a pou nou kouri. Paske ki sa l ye? Dan lavi lè gon pwoblèm ki anfas lè w kouri ou di w bal rezon ok ou dil li genyen men lè w kanpe wap gade pwoblèm nan wap diagnostike pwoblèm nan ou pran konsyans de sak genyen an epi nou chita solisyon an la paske depi gen pwoblèm gen solisyon e gen yon jou gen yon jou lap jou nan jou lap jou a ayiti pa sipoze rete janl ye an la. Genyen Marie Mireille Démosthène ki se dirijan Rassemblement National Madan Sara ak peyizan, nan okazyon 2 lane egzistans òganizasyon an, prezante bilan travay yo reyalize epi Marie Mireille Démosthène, pòtpawòl òganizasyon an, fè konnen yo gentan fòme plis pase 800 ti machann. Li anonse òganizasyon an pral travay pou pèmèt ti machann yo vwayaje nan pi bon kondisyon, Marie Mireille Demosthène nan mikro Josué Belamour. Nou kontan gen gwo potorik fanm sa a, Madan Pierre Melita, manman tout fanm, kòdonatris Ranamsap. Se yon fanm ki san lanvè, san landwat. Nou gentan fòme plis pase 800 ti machann nan kesyon jere lajan. N ap travay pou nou fòme plis toujou, paske Nou gentan gen plis pase 15 mil madan sara ak peyizan nou pa chita nan sèl fanm nan se peyi nou nap defann nou ap travay sou kesyon transpò machandiz nou pa vle ti machann yo anpile menm kote ak machandiz yo. Fòk gen sendika pou defann dwa machann yo ak peyizan yo. Nou sou wout pou n fè alyans ak usaid pou vi moun sa yo kapab amelyore. Se pa lontan non, nou kouvri 10 depateman an. N ap travay pou anpil bagay pou kesyon achte, vann, Ak transpò vin pi fasil nan lavi chak grenn ti machann ki dakò lonje men ba nou pou anbrase yo, m ap ankouraje nou kontinye nan chita pale ak aji vit pou sove Ayiti. Melita Pierre ki se prezidant Rasanbleman Nasyonal Madan Sara ak peyizan yo denonse diferan pwoblèm Madan Sara yo ap fè fas tankou ensekirite, lavi chè elatriye. Melita Pierre raple Premye Minis Ariel Henry, Ranamsap, te siyen akò 21 desanm lan se pou madan Sara yo te kapab gen yon alemye alòske kondisyon lavi a vin pi konplike, li swete gen dispozisyon ka pran nan nivo gouvènman an an favè madan Sara yo, Melita Pierre. Mwen santi mwen koupab paske mwen pa janm kanpe pou mwen di ke sa machann yo ap andire nan peyi an nan moman sa la. Machann yo ap andire, yo an difikilte, yo ap vyole yo, yo ap kidnape yo, e an menm tan tou, pitit yo, y ap retwouve yo sou pil fatra, pitit yo ap sòti, yo p ap rantre, pa gen moun ki an sekirite. Mwen te di l, sa gen dezan, defen prezidan Jovenel potko mouri, lè m ap di l. Nou nan yon bato titanik. Si ke nou pa mete pye nou atè, sèkèy la ap mache pran tout moun, menm anndan kay nou. Jounen jodi an se sa ke n ap viv. Machann yo pa ka sikile. Pwodui yo tèt nèg. Glòs luil kòmanse ap vann 15 dola. Doum diri 30 dola. Se ke nou wè nan kisa ke nou ye la. Gen machann, jounen jodi an la, lafen ap tiye. Nan Kenscoff, kòdonatris nou ap plenyen. Kenskof ki te konn bay legum yo ap plenyen aktyèlman la bandi rantre lakay yo yo vyole yo yo tiye yo poko janm gen anyen ki di nou vle pale avèk nimewo 1 peyi a paske nou menm rana msap nou te rantre nan yon demach ki tap fèt 21 desanm pou nou te ka wè si pata gon chanjman nan peyi an pou tout madan sara yo paske madan sara yo se yo menm poumon ekonomi peyi an nan men yo se baz peyi an se yo menm ki sanse nimewo 1 peyi an. Men, m pa wè anyen. Men nou menm, nou te chwazi siyen yon akò 21 desanm se pou te ka gen yon ale mye pou tout moun nan peyi an. Men nou ap kouri sou 3 mwa. Poko janm gen anyen ki di pou machann. Okontrè, se kounya machann ap mouri, se kounya kwabosal ap vid, men pa gen anyen ki di. Men nou ta renmen konnen ki sa k ap fèt nan jou aveni yo. Nou ta renmen konnen ki sa k ap di. Si nou menm nou fè chwa yon fanm ki se Madam Mirlande Maniga pou nou mete la, se pou nou te kapab wè ki sa k te ka di. Men jouskaprezan poko gen anyen ki di. Nou chita avèk nimewo 1 an, nou tande. Nou gen travay ke nou menm nou fè. Nou wè gen bagay ke li anvi fè. Men, ki sa lòt akò 11 septanm nan di? Èske vrèman gen yon kowòm pou tout sa k ap fèt yo pou yo fèt? Èske vrèman moun sa yo, yo wè difikilte ke n ap andire jodi an? Tout moun ap jere enterè pa yo, men se pa peyi. Nou bouke, nou pa kapab ankò. Òganisasyon kominotè pou devlopman riral Akode, prezante yon pwopozisyon ki gen 10 pwen nan lide pou reyalize eleksyon nan peyi a nan ane 2023 a. Pami sa yo site, dezinyasyon ansanm avèk enstalasyon manb KEP yo, fè rekritman, seleksyon ak fòmasyon pou manb bed yo, rekritman ansanm avèk fòmasyon pou mandatè pou n site sa yo sèlman, Sovè Delva ki se kòdonatè jeneral OCODE, ebyen kwè nan 9 mwa sèlman pouvwa an plas la kapab reyalize eleksyon nan peyi a, pou plis detay frè e sè byen eme ann tande Sovè Delva nan mikwo Josué Belamour. Men pwopozisyon OCODE fè bay tout aktè prensipal yo pou n kapab mete machin elektoral la kanpe, k ap pèmèt nou reyalize bon jan eleksyon nan peyi a nan 9 mwa ki rete nan lane 2023 a 1. Seleksyone ak enstale kep la yon mwa 2. Rekritman, seleksyon, fòmasyon ak enstalasyon manm bed ak bek yo yon mwa 3. Rekritman sipèvizè yo, fòmasyon ak deplwayeman manm yo sou tèren an yon mwa. Rekritman, seleksyon ak piblikasyon lis ofisyèl pati politik yo yon mwa. 5, Enskripsyon kandida yo ak analiz dosye kandida yo ak piblikasyon lis ofisyèl la yon mwa. 6, Rekritman gad elektoral yo, fòmasyon ak deplwayeman yo sou tèren an 15 jou. 7. Idantifikasyon ak seleksyon sant vòt yo atravè tout Repiblik la, yon mwa. 8. Rekritman manm BV yo ak fòmasyon yo avan joune vòt la, pou pi piti 2 joune fòmasyon, 15 jou. 9. Rekritman ak fòmasyon mandatè pati politik yo, pandan 2 jou fòmasyon avan eleksyon yo, 15 jou. 10 e dènye, ouvèti kanpay elektoral la sou tèren an, Ak fèmti kanpay la, on mwa, 15 jou, 45 jou dire kanpay elektoral la avan eleksyon yo. Note byen, pwosesis elektoral la n ap pale jodi a, se pa enskripsyon kandida yo ak kanpay elektoral ak joune vòt la. Se pa sa l ye. Pwosesis elektoral la se yon machin ki gen anpil etap ladan. Depi enstalasyon kep la, machin nan derape san kanpe nan wout. jis rive nan enstalasyon eli yo atravè tout peyi a. Tout aktè prensipal yo ki gen enterè nan zafè eleksyon nan peyi a, espesyalman pati politik yo, moun k ap kandida yo, sitwayen responsab yo, tout konsène pou veye, kontwole, kijan pwosesis elektoral la ap mache, èske machin elektoral la ap byen mache. Sa se wòl aktè yo. Sa nou rele, sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Se sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Sa vle di, se pa ni kanpay elektoral kandida yo ak joune vòt la, se pa sa ki enpòtan nan pwosesis elektoral la. Note byen, Òganizasyon Kominotè pou Devlopman Riral, OCODER, pwofite raple tout aktè ki enterese nan zafè eleksyon nan peyi a, n ap bezwen 9 mwa, Pou n reyalize yon bon eleksyon kòrèk, san twou nan manch. Se moman pou n fè yon kout pye nan lentènasyonal la pou n konnen kisa k ap pase nan rès mond lan. Jounalis Evans Gershkovich jwenn arestasyon l ayè jedi 30 mas 2020 an nan peyi Larisi pou espyonaj, daprè sa sèvis federal ris anonse. Pou jounalis repòtè a ap gen pou pase 2 mwa nan prizon akoz li tap chèche enfòmasyon sou yon antrepriz konplèks militaro-endistriyèl Ris pou Etazini dapre yon kominike Ris. Yon gwo jiri nan Manattan vote pou enkilpe nan penal Donald Trump kòmkwa li ta achte silans yon aktris pònografik nan lane 2016, daprè sa plizyè medya ameriken fè konnen ayè 30 mas la. M ap raple w, se premye fwa nan listwa amerikèn yon ansyen prezidan ap fè fas ansanm avèk yon bann akizasyon kriminèl konsa. Opozan Ousmane Sanko kondane 30 mas 2023 a pou l pase 2 mwa nan prizon e peye 2 milyon fran cfa kòm dedomajman pou difamasyon aprè minis touris lan, Nabe M. Baye Niang te fin depoze yon plent kont li. Ebyen 31 moun fè vwèl pou peyi san chapo nan yon gwo dife ki eklate nan Feri ayè jedi 30 mas la nan sid Filipin, daprè sa gouvènè pwovens Meridyonal Balisan lan ki se Jim Salamin anonse 31 moun ki mouri yo gen 13 moun ki mouri sou plas etan diske 18 lòt yo vin mouri aprè. 9 sòlda mouri nan yon krach elikoptè lame ameriken daprè sa pòt pawòl lame a anonse jedi 30 mas 2022 a. Krash sa ki rive fèt akoz 2 elikoptè antre an kolizyon pandan yo tap fè misyon yo konn abitye fè nan eta Kentucky. Gouvènè a ki se Andy tal vizite yè fanmi viktim yo nan sousi pou pote senpati bay fanmi sila yo. Frè se sè byeneme, palman Tuk la kalifye linanimite adezyon Finland Nan otan, jedi 30 mas la, 276 depite Turk vote kèk jou apre depi Ongwa a te vote kandidati Finlandèz yo ki te bloke depi Me 2022 pase a. N ap raple, se 30 eta manb Trete Atlantik Nò ki apwouve kandidati sila. Nan sa ki gen awè ansanm avèk Peyi la Russie. Medam matmwazèlz e mesye map anonsew ebyen la Russie ayayay gen Bondye pral okipe prezidans konsèy sekirite loni apati de premye avril kap vini la. Prezidan Poutine ap la? Nap tou aretel? Antouka ann kite sa la poul pa fè zen. Frè se sè byeneme byenvini nan Ayiti peyi spesyal ann gade ti video sa ansanm. Met ajenou dwat gade mnje. Eskem pa di w non pinga w al ladanl. Wi. Poukisa w ale. Wi. Lem pale w eske w pap tande. Wi. Poukisa w ale w ale w al foure dwet ou ladanl. Wi. Hein. Wi. Gade m nan je. Lem pale avè w eske w pap tande m. Wi. Ou pap tande lem pale avè w. Wi. 1 debi eske pa timoun map leve isi a. Eske m voye w al manyen bagay. M tou pre pou w al boure m yon kote w pata dwe boure l. Avan wap pale gadem nan je. Eske lè m do al al manyen sa w pa ta dwe manyen? Hein? M do al manyen sa w pa ta dwe manyen? Uhmm wi. Eske m pa di w lè w al manyen yon bagay ki li pa bon pi m baw fè l? Wi. Poukisa w fè l? Hein? Poukisa w fè l? Avan map pale gadew nan je. Poukisa lem diw non wal fel. Wi. Eske kounya lem pale wap tande. Wi. Wap tande kounya. Hein gadem nan je. Gadem nan je. Wap tande kounya. Wi. Ou pap fe dezod anko. Wap fe dezod toujou. Ou pa fè dezòd ankò? An, enben ok. Ala traka pou lave kay tè papa. Non, tout sa yo dou wi, men de sante timoun nan wi. Antouka, frè e sè byeneme, jan n toujou renmen di l pa bò isit, Ayiti diktatir, lapèl dèzanti, Ayiti demokrasi, larepiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, Kimura kakara nap fè. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pam se fouco randevou kase pita pou yon lòt video.